Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti y konpri nan entènasyonal la. Nan kad emisyon sila nap fè yon rale mennen vini la sou plizyè dosye ebyen dosye kap fè la une dè jouno nan moman la ebyen danje pou Jenèf Alianfanmi manyen youn manyen tout movèz nouvèl Semèn sa a, nèg yo deside mete bagay tout bon nan men nèg Jenèf alye an fanmi manyen youn, manyen tout. Ebyen nan sa ki gen a wè avèk banditism nan peyi Dayiti, peyi Lasuis deside fouye kò l nan demach Nasyonzini ap antreprann nan peyi Dayiti pou sanksyone bandi yo ak tout moun k ap finanse yo. Ayè vandredi ki te 16 desanm 2022 a, Daprè jounal Swiss Info, Konsèy Federal Swis la deside sanksyone o pli wo nivo Jimmy Cherizier alyas Babekyou avèk tout lòt chèf gang ki genyen anndan Jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout. Ebyen. Nasyon zini yon lòt bò ap manyen nèg yo ebyen genyen plizyè lòt peyi la ki deside manyen nèg yo la swis fouye bouch langletè fouye bouch nan bagay la e ta sanble an janvye kap vini la li pwobab pou nou genyen yon fòs miltinasyonal nan peyi dayiti pou vin konbat tout bandi nan peyi dayiti e fòk nou di nèg yo plis peze bouton akseleratè a sou jenèf alye an fanmi manyen youn manyen tout jimmy cherizier li menm li an grand manchèt nan tout diskisyon kap fèt nan nasyon zini e atravè le mond ebyen la swis li menm li fouye bouch nan dosye a langletè osi yo fouye bouch nan dosye a yo di vle pa vle fòk yo fini avèk. Dosye Jenèf alye an fanmi manyen youn, manyen tout ki gen nan tèt li Jimmy Chérizier alyas Babekyou. Kidonk n ap retounen talè konsa pou nou fè yon lòt rale mennen vini pou nou kabab bay plis detay konsènan desizyon sa peyi Lasuis li menm li pran konsènan Jimmy Chérizier alyas Babekyou ikonpri tout lèt nèg ki nan Jenèf alye an fanmi manyen youn. Manyen tout. Gwo deblozay nan vil Okap ayè mèkredi ki te 14 desanm 2022 a, altèkasyon ant lapolis avèk bsap anba yon ponp gaz nasyonal, ebyen bagay sa gen yon polisye ki pran anpil pataswèl mezanmi jan bagay la pase a. Enfòmasyon an se kisa li ye. Genyen yon polisye li menm ki ale nan ponp sa, polisye a li achte yon doum gaz, ebyen lè polisye sa fin achte doum gaz la li te gen ansanm avèl yon ajan bsap, polisye a fè yon deplase li kite ajan bsap la ap veye doum gaz la pou li. Pandan polisye a li menm li fè yon deplase, ajan bsap la ki genyen zam sou li ki gen badj li sou li, epi genyen nèg BI yo yon gwoup polisye Alò se yon fòs, e n kapab di se yon kò ki anndan lapolis la, ke yo rele l BI, ebyen nèg yo fon parèt anba ponp gaz la, ebyen yo kwaze avèk ajan bsap la ki gen yon doum gaz ansanm avè l, epi yo mande ajan bsap la pou l degaje l kou mèt Janjak pou l leve kamyon e doum gaz la mete nan machin nan. Ajan bsap la idantifye l li fè konnen se yon ajan bsap, li rale badj li, malgre l rale badj li polisye BI yo yo menm yo pran badj la yo frape l atè epi menm kote a la polisye yo la nan pale anpil avèk ajan bsap la polisye yo malmennen ajan bsap la ajan bsap la pran anpil pataswèl nan men nèg BI yo. Ebyen malgre yap bat misye yap bal anpil chaplèt misye te genyen zam li sou li misye pa janm rale zam li pa janm fè anyen bon kòm se chèf ak chèf ya degaje yo ebyen pandan polisye a menm ki te mete ajan bsap la veye doum gaz la pou li epi polisye a vin parèt pandan l parèt li jwenn lòt polisye yo li di yo bon ajan bsap la pou ryen misye se mwen menm ki te mete l veye doum gaz la pou mwen E fòk mwen di nou pandan yo te minote ajan bsap la zam li te sou li se pandan l minote a epi li di polisye BI yo li gen zam sou li epi pa la swit polisye BI yo te vin pran zam nan epi nèg yo degaje yo kou mèt janjak yo antann yo men fòk mwen di nou ajan bsap la li pran anpil pataswèl m pral kite nou avèk videyo a yon videyo Li pa twò long men gen kèk sekans nan videyo a ke m pral retire paske genyen vyolans nan videyo a kote polisye yo ap malmennen, y ap matrake ajan bsap la. Kidonk m ap kite nou fè yon ti gade videyo a men m tou anonse nou si nou ta bezwen videyo a konplè nou kapab ekri pou nou jwenn tout videyo a konplè paske genyen pati ki gen vyolans ladan n ap retire pati vyolans yo. Show sa pa bon. Antouka se konsa sa te ye nan vil Okap ayè mèkredi 14 desanm 2022 a anba ponp sa kote polisye BI yo malmennen yon ajan bsap. Nap kontinye avèk enfòmasyon yo, la nou pral pale de lansyen senatè Richard Lenine Hervé Fourcand Il est attendu au parquet de la ville des Cayes le mardi 20 décembre 2022. Nou pral retounen talè konsa la pou nou bay detay konsènan Hervé Fourcand li menm, komisè gouvènman Okay la li menm li voye yon envitasyon bay senatè Hervé Foucan. Eh bien, a toujours été dans sa ça qui avec parlementaire dans le pays d'Haïti, l'ancien député Germain Fils Alexandre, il est invité aussi au paquet près le tribunal du premier instance de Petit-Gouave le mercredi 21 décembre suite aux documents transmis au parquet par l'ULCC. Et donc nous tous tout détail concernant l'ancien sénateur Hervé Foucan, ikonpri lansyen depite Germain Fils Alexandre. Ebyen, moun sa yo, yo enplike nan anpil vye dosye nan peyi Dayiti. Lansyen senatè Hervé Foucan, tout moun konnen lansyen senatè Hervé Foucan, li genyen etikèt drug dealer sou li, li gen anpil lòt bagay. E pa bliye nan kad emisyon m te fè deja, emisyon antesedan yo kote m t ap pale de rapò ke nèg yo genyen avèk, yo te genyen avèk le puissant chef de gang Anèl Jozèf, ebyen Ève Fokan li menm non l site nan anpil bagay, Ève Fokan mele jouk nan kou nan sa ki gen a wè ak zak malonnèt nan peyi Dayiti, ebyen lansyen depite sa li menm ki se Germain Fils Alexandre li menm tou li enplike nan anpil. anpil bagay dwòl nan peyi Dayiti, nan detounmon de fon, nan koripsyon, blanchiman dajan, anpil lòt bagay tou, ebyen, nèg sa yo, yo gen pou y al devan pakè a la, nou pa konnen kisa yo pral deside kòm nan peyi Dayiti, nou konnen bagay yo se la rezon di pli fò k ap domine, depi nèg la gen lajan, pa gen anyen l pa ka fè, men dosye senatè Ève Foukan se yon dosye ke n ap swiv de prè. paske senatè Hervé Foucand li menm li mele jouk nan kou e nou menm tou pa bò isit nou mennen ankèt lè nou mete pye nou atè nou jwenn bon jan enfòmasyon konsènan lansyen senatè Richard Lenine Hervé Foucand. Bon kounya la nap retounen nan manman koze a ki se nèg Genèf alye an fanmi manyen youn. manyen tout. Ebyen mezanmi kisa bagay la ye la a? Nou pral bay detay konsènan desizyon sa ke peyi la Swis li menm li pran ki se ayè vandredi ki te 16 desanm 2022 a, ebyen peyi la Swis li menm li fouye bouch nan koze a. Nou wè nasyon zini li menm li deside sanksyone tout bandi ki genyen nan peyi dayiti e pami tout bandi sa yo nou wè yo mete babekyou an grand manchèt nan tèt jounal la ebyen nan sa ki gen a wè avèk reyinyon kap fèt nan biwo nasyon zini yo mete babekyou sou tab la ebyen. Langletè li fouye bouch, Larisi li Lasuis li fouye bouch enben ayè vandredi a ki te 16 desanm 2022 a li te 6 è nan laprèmidi enben jounal Swis Enfo li menm li pibliye yon atikl konsènan desizyon sa ke gouvènman Swis li menm li pran konsèy federal Swis la menm yo di konsa Yo pral sanksyone o pli wo nivo Babekyou Jimmy Cherizier, kidonk konsènan zak malonnèt l ap fè nan peyi Dayiti swit a dènye atak sa a nèg yo te fè sou tèminal Varreux kote nèg yo te bloke peyi a pandan kèlke semèn, ebyen Konsèy Federal Swis la deside pran yon sanksyon kont Babekyou ak tout lòt nèg yo nèt. ki nan Jenèf alye e fanmi manyen youn manyen tout. Kounye a la, mwen menm, la kesyon ki se poz, m ap mande pou ki rezon se sèl sou Babekyou nèg yo plis peze akseleratè a? Kisa Babekyou fè ki pi grav ke tout lòt chèf de gang yo? Èske. Nimewo m lan retrase, si yon moun sibi nan gwoup la e chay li, pase men bat gen moun ki te okouran t ap mete m nan gwoup, ou wè sa m di w la. Ou konnen m son nèg m kidnape ameriken, m kidnape fransè, ou wè sa m di w la, m kidnape kanadyen, a e nou t konnen e chay nou, si nou sou son zo, a e men bat gen nèg ki t avèti m ap mete m nan gwoup nou si se gwoup chimè ok. Mesye si e group gang pa chale menm si e group inosan mesye yo tiyem nan group la wi. Bon nou fin tande lanmò san jou eske lanmò san jou tou pa dwe nan lis sa antouka vitelòm kap feraye anlè a nan zòn tòsèl vitelòm achte zòn taba tòsèl vivi michèl bèlvil gwojan metivye pafwa li moute jouskanlè meyòt jirado. Lanmò San Jou pran kontwòl vil la nèt e nèg yo fè anpil egzaksyon, yo touye anpil moun anlè a. Èske Lanmò San Jou e Vitelòm pa merite sanksyone? Nèg 400 Mawozo yo, èske yo pa merite sanksyone tou, m ta renmen konnen? Nèg anba Savyen yo, nèg ki nan zòn Kanaran yo, èske yo pa merite sanksyone? Nèg Vilaj de Dye yo, nèg bò lanmè yo, èske yo pa merite sanksyone? Nèg Kris yo. Èske yo pa merite sanksyone? Nèg gran ravin yo, èske yo pa merite sanksyone? Ti makak, èske l pa merite sanksyone? Nèg Toto yo, Toto an pèsòn, èske nèg sa yo tou, yo pa merite sanksyone? Men nou wè yo peze akseleratè a sou Babekyou. Antouka, movèz nouvèl pou Babekyou, Kidonk, ta sanble jou nèg sa yo konte, selon enfòmasyon ki vin jwenn nou ta sanble jou nèg sa yo konte jou yo fè a se jou a yo konnen paske enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè li pwobab pou genyen yon fòs miltinasyonal ki rantre nan peyi Dayiti apati de janvye kap vini la pou al konbat bandi yo nan peyi d'Haïti. Comme toujours la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mandez à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine